Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvel emisyon m espere tout bagay anfòm pou chak grenn moun kap tande emisyon sila men jist avan de kòmanse n ap vwe yon rest in peace tout afè spesyal bay fanmi G-Lex G-Lex ki se pitit vil la Son nom d'artiste Moun Okap ki mouri vandredi 8 jiyè 2022 an. Un artiste trè popilè dan la vil du Cap. Misye mouri sibitman. Li te malad yo kouri ale avèk li lopital. Ben, li pa sove. Donk, G-Lex se yon artiste ki konn fè mizik ansanm avèk Fantom. Il a posé sa voix en tandem avèk Trouble Boy, Woody Woodboy, Dottie, Frè Fantom. Donk, na kapab di lanmò sa li. kòm mwa. Men ki, m ta kapab di, rive nan yon moman pou l di ke ekoute, la diskresyon se pa sa ki kont. Diferaman de mwa. E li pran yon seri de inisyativ, paske depi lè li kòmanse, m ta kapab di, parèt tèt li sou chanèl Tak 509, Fouco, m ta kapab di, mete oubyen enpoze idantite l ak chanèl sila. Kant ou di Tak 509, ou di tou senpleman Fouco. Dans sa manyè de fèr, Se yon moun ki ta kapab yon veritable professeur d'histoire. Paske nan resi li yo, lè li baze sou listwa pou kapab ilustre, ou wè se yon moun ki konnen anpil bagay nan listwa. Fouco Chéry, Coup de chapeau à toi, on t'adore e franchman dès le premier jour mwen m te fan ou e map kontinye fan ou paske écoutez bien, wè si w ap gade sou platfòm telechajman YouTube la, wap wè anpil moun ki ap fè anpil travay men tout moun pa fè menm travay. Jounen jodi a la moun sa kapab tande RL prod li di bon gon bagay li renmen lakay RL prod. Epi lal zape lal nan fouco paske gon lòt bagay ke li renmen lakay fouco. Aprel sot nan fouco m pa konnen lal yon lòt kote li ka al nan kesnel dorlean lal nan lòt yo lal nan wendy 509 lal nan ketchou eske nou konprann sa vle di chak moun gon bagay yo pote se pa pou san rezon ke lè w wè Chak moun trete menm dosye, men gon moun ki vini avèk li de manyè diferan te sak fè chak moun gen chans pou fè anpil vyou paske nou pa di menm bagay menm lè se menm dosye yo wi antouka fouco m pa vrèman konn pwojè a men franchman mwen menm yn je valide paske m pat konnen w te gen tout talan sa lakay ou sa w pral tande la se m ta kapab di yon konsèpt avèk de mo. Tout fristrasyon n ap plenyen yo, tout pwoblèm yo, èske n pa ka tande nou? Men nan lòt sans lan, ebyen, je m'en fous, nou di vouzan pou Leta. Bon travay Fouco, j'apprécie ça. Bonne note. 9,99 sur 10. Poukisa m pa bay 10 la paske ou konnen m kenbe ti 1 an pou mwen. An nou swiv ansanm. Bon m pale anpil wi la pou Fouco men Fouco merite sa Fouco merite sa paske li travay pou sa e m ta kapab di se youn nan moun tou ki vini ki chanje kesyon youtube la brèf nou pati la pou Muscadin ki en aksyon gen yon video ki apèn viral sa fè yon jou sou rezo sosyo Muscadin Avèk zam ni nan men l, l ap mete gason kouche, e nan videyo sa ou wè gen nèg ki anvi leve tèt yo, l di, ekoute, kouche, m di non kouche wi. Donk se pou montre ke se yon nèg ki brav, se yon nèg k ap fè yon travay, se yon nèg ki, m ta kapab di, sanse nan sa l ap fè a. Men kèl è vòtre reyaksyon apwopo de sèt videyo? Lèzòganisman de defans dè dwa zimen, yo pral pale. E anpil jounalis pral pale. Paske yo pral di sa tou senpleman. c'est pas travail, un commissaire. Moi, je ne veux rien dire. Seulement permettre que nous garder et commenter. Kouche kouche. Yo. Nou prale nan site soley. Pa bliye toujou sonje sa an matyè denfòmasyon vou le fan de RL prod. A chak fwa gen yon enfòmasyon ki tonbe ki ap evolye. Li mande pouw vini a chak enstan pou kapab pote de nouvèl enfòmasyon. Pa egzanp sa kap pase nan site soley la se pandan w fin fon emisyon epi. Kèlke minit aprè genyen de nouvèl enfòmasyon. Lè sa ou oblije on time. Èske nou konnen dèfwa mezanmi m konn tèlman fatige menm benyen m bliye benyen pou m dòmi? Donk se on sòt de sakrifis, on seskrim davantaj pou vous apporter un maximum d'informations. Se toujou 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Nou prale nan site a ankò une fwa paske bagay yo evolye. Nèg je nèf yo ap make pwen. Kote ke yo anvi antre nan Sen Mèt 50 Gabriel. On ma fe kwar ke pwojè deja nan men Tayson. Tayson se chèf ki li menm an fas a seri Dayiti a nan zòn ki rele Nelio a. Se la li kòmande men se alye je nèf. Alò, misye ap frape. Men ekoute, sa pa anpeche ke Tayson li menm li pèdi 5 sòlda. Dapre enfòmasyon ki rive jwenn nou. Men, malgre tou, nèg yo ap franchi. Nan bò Belekou a, bò Iska a. Gen enfòmasyon ki vin jwenn mwen ki ta fè konprann ke gen bon jwè k tonbe, gen bon jwè k tonbe paske talè a n te fon emisyon pou n di ke nan nèg ki tonbe yo ebyen pa gen nèg ki gen non ebyen fò n di gen nèg ki gen non ki tonbe. E gen nèg ki tonbe gen chèf ki kriye paske daprè enfòmasyon ki rive jwenn mwen ta gon sèten 2 Alex, gon lòt Alex ankò epi gen Black donk nèg sa yo menm yo tonbe. Sa vle di ke batay la vrèman myèl e m te di nou ke nèg yo sèmante. Fòk yo fini avèk kesyon Gabriel la kanmenm. Se sak fè wè la nèg yap degaje yo la. M ta kapab di son batay 3 kont 1. Gabriel nan O. Ou konn tande O se vrèman O. Paske lè w pran bò Tayson ki li menm ap antre nan blòk euh pwojè a. Ki deja pran yon pati nan espas sila. Lè w pran dèyè mi tou se la menm choz. Lè w pran pa anba nan blòk boulvar ameriken. Ebyen tout kote sa yo m ta kapab di se je nèf. E lè w pran Masyal, PS 6, Fontenn tout kote sa yo, je nèf pi rèd. E pi kounye a la w al pran Belekou, w al pran Boston. Sa vle di misye nan O. Kòman li pral fè pou l kapab retire tèt li menm lè genyen sòlda ki tonbe nan kan nèg je nèf yo. Ebyen nèg yo di yo menm fòk yo avanse kanmenm. Nan moman k ap vini la yo, nou pa konnen ki sa k pral di konsènan sèt batay. Men antretan nou menm nou konnen depi se dosye ki konsène Site Solèy, se enpòtan pou nou, nou toujou la pou n kapab ba ou enfòmasyon paske se lakay nou e nou gen yon atachman toutafè patikilye pou zòn sila a. On va se kite avèk yon revandikasyon. Gen plizyè jou depi yo kidnape yon sitwayen. Men se toujou konsa fanmi li toujou pa gen yon goud pou l bay bandi yo. M gen 2 mesaj pou nou la. La fille de 22 ans M pa konn sak pase m, m sèlman wè dosye sa kòmsi a chak fwa ke map dòmi kè m kase li tonbe sou demwazèl sila a. Li pa fanmi m li pa anyen pou mwen men son ayisyen parèy nou mesye yo voye l tounen nou pran l nou kidnape l nap fè l pase mizè fanmi l pa gen kòb mesye kèlkeswa kote li a ke l nan baz 400 mawozo ke l nan nenpòt baz ke li a mesye tande kri sa pou mwen silvouplè. Lage fi a non mesye. Lage l! A chak fwa m rete èske w konnen ke kè m kase sou fi a? Lage l mesye! Bay chans lan! Li pa gen yon pyas mesye! Li pa gen yon pyas! Gen de kidnaping nou fè mesye! Nou parèt sadik twòp atò! Moun yo pa gen yon goud mesye nou pran yo! Lage moun yo non mesye! Anpil nèg nan politik ap fè rara la mesye! Yap fè rara nan figi nou wi! Ke nou pran nèg sa yo nan kòb yap negosye a! Nap pran yon bagay nan men yo! Bese malere nap pran mesye! Kèlè sèt istwa? Waww ann tande. Se mardi a se mardi a mesye al travay se se mardi a mesye al travay se nan lè 2 zè se nan lè 2 zè gon zanmi ki mande m si m pa pran nouvèl li lè l mande m si m pa pran nouvèl li mwen di non m pa pale avè l men nan lè midi nan lè midi m te wè li nan zòn bò lakay la l pase nan machin nan se lè sa li di m eseye rele l. Lè mesye rele li, lè mesye rele li telefòn nan sone, telefòn nan sone san reponn. Kounye a m tounen rele l ankò telefòn nan sone ankò, yo pa pran. Kounye a menm depi lè sa tou nou pa tande okenn nouvèl. Se nan demen maten li rele m, lè l rele m nan li mande m kòman m ye, kòman kòman pitit la ye paske nou gen yon timoun. Kounye a apre sa, li di m a nou p ap ka pale non, nou p ap ka pale. Nou pap ka pale sof ke yo kidnape m. Konnya menm aprè m tande yon moun di yon moun annik rele li di ou pa di to a? Konnya li jis di lè mwen menm to yo di a m repete l m di oh! Konnya menm apèl la koupe. Li di enbyen ok n ap ka pale de m nan demen. Nan demen ankò lè l rele sèl sa li di m li di degaje w degaje w degaje w pou jwenn kòb la. Ou jwenn kòb la paske yo di tankou jodi vandredi a la nou sipoze fè depo men mezanmi se malere malèrèz nou ye dayè nou pa gen kòb nou pa gen kòb kantite kòb sa yap mande nou an dola non sèlman sa non sèlman sa tou Na viv Nou gen timoun bon depi mwad me depi mwad me pitit la kite lekol akoz ke nou pa gen mwayen pou nou peyel menm kay nou pa ka peye ale vwa kote nou pral jwenn tout kob sa yo mande nou an dola kounya menm yo pa asepte pale ave nou lè mwen mandel m di ou ka fèm pale avek chef la paske m panse lap konprann mwen kanmenm sim pale avel paske se frèm m pansel te ka frèm li te ka kouzenm li te ka Li te ka yon moun pwòch mwen. Yo koupe apèl la. Se rezon sa nou wè li nesesè maten an, omwen pou n ta pran, pou nou chwazi, nou chwazi vin la, petèt y ap tande vwa nou, paske m panse se moun yo ye, m panse se moun yo ye, paske mwen menm si m ta rankontre yo, si m ta wè yo, m t ap konsidere tankou frè m, tankou kouzen m. Men sa y ap mande nou an, sa n ap, kòm y ap tande m, mwen mesaj mwen, mwen mesaj mwen, sa m vle adrese nou, Sa m vle adrese nou. Dayè moun nan, lè moun nan ap travay nan enstitisyon, nan yon enstitisyon, se travay enstitisyon an l ale. E dayè lè n pase, menm enstitisyon an pa menm resevwa nou. Li pa menm resevwa nou, li di sa se bay fanmi paske li pa antre nan dosye sa. Li pa antre nan, li pa antre nan dosye sa. Enstitisyon, bon, bon atò, atò menm, atò menm chèf bon dayè yo pa menm resevwa nou, chèf menm prèt pou pouse do nou, paske yo di sa pa, dayè moun nan se nan lari, menm si yo te jwenn li anndan enst, menm si te anndan enstitisyon an, enstitisyon an di li menm li pa an mezi, li pa an mezi, li pa an mezi pou l fè sa pou nou, se degaje nou nou menm. Men mesye tande, tande, tan, m panse n ap tande n mesye. Gade, eseye, ese, eseye, eseye, eseye, eseye pale avè nou. Lè nou mande pou pale, pa, pa repouse nou dayè, dayè nou tout la, nou tout la se moun, nou tout la se moun, se Ayisyen nou ye. M panse, m panse, m, m panse, m panse si, si n pale avè nou, si n tande nou, n ap joun pwoblèm nou. Paske si nou pa t gen pwob, si nou pa t gen pwoblèm, kantite kòb sa nou, kantite kòb sa yo nou mande a, bon si n te genyen l, bon menm nan rèv, Bon menm nan rèv fanmi nou 500 mil dola us e men kounya yo pa menm mwen m tap eseye pale avè yo m tap eseye pale avè yo se poutèt sa mwen m te vle pale avè yo pou n te ka pou n te ka di dayè menm moun menm moun pandan moman sa menm moun ou eseye rele yo konnen de sa ou pral pale avè yo pa reponn telefòn yo pa reponn telefòn yo pa gen pèsòn yo pa gen pèsòn Bonswa. François ki sa? François Honoré. Honoré, ou menm? Mwen menm mwen se Tonton François Honoré. Nou jis entèvni la jodi a se pou n di egzakteman avèk mesye yo ki kenbe ki kenbe nèg yo pou yo mete lan tèt yo moun sa yo ki gen chans ki jwenn ti djòb la lan ona yo sòti lan menm kous sosyal ansanm avè yo paske si moun ki jwenn ti djòb sa jodi a li te mye plase m panse jan peyi a ye a jodi a li pa t ap lan peyi a toujou. a yon moun k ap touche 25, 30 mil goud, li gen kay, li gen madanm, li gen pitit pou l voye lekòl, m panse l pa ka gen kòb sere. E menm lè tou li ta gen yon kòb sere, li pa ta ka lan nivo sa a. A di, menm lè ou ta mande yo 50 mil goud, 50 mil goud la se de bagay kèt. Se kèt pou yo ta fè, se de bagay pou yo ta jwenn, pou yo ta vann si yo genyen pou yo ta bay li. Alò m panse jodi a la a, fòk mesye yo pran konsyans pou yo konnen egzakteman moun yo kidnape yo pafwa se de moun ki gen menm pwoblèm avè yo ki te ka fè menm bagay avè yo byen petèt yo menm yo ka gen plis kran ke moun sa yo e wap gade jodi a la kote ke manman François li menm menm deplase li paka deplase paske se yon kòd ki anba vant li se kouche li kouche menm kanpe li paka kanpe a di pou montre w kijan kou a di li fè tout tout moun mal men men espere mesye wap konprann lan ki nivo. bagay la fè fanmi François mal ezamine lòt moun paske jodi a la menm moun ki te ka pwòch ou rele nan telefòn paske l konnen w gen pwoblèm menm apèl la l pap pran alevwa pou ta jwenn kòb sa pou ta negosye pou ta di men kòb ou pral bay m espere nèg yo konprann lan ki pwoblèm nou ye. Se kèt nap fè, se chèche nap chèche e n poko twouve. A di m espere ke yo bay opòtinite pou yo pale avèk nou, lè sa nou menm nap konnen egzakteman ki jan nou kapab avanse paske nou poko gen e se chèche nap chèche. Enstitisyon an li menm li te al travay pou li a enstitisyon an pa janm Di men kisal ka bay e li dil pa antre nan jan de bagay sa yo paske nèg yo se travay yo tap travay. Mwen menm rele Gérard Évariste Fanm nan rele Jérôme Évariste Nèg yo kidnape mesye a Misye al travay Misye malad Li fè tansyon Li fè kolestewòl Li gen pyè nan ren. Li malad nan zye, te gen yon batri, yon asid laktik ki te vole nan zye l tout jounen, gen yon zye l k ap fè lase. Se yon linèt li oblije mete nan je l chak jou. Kounye a la, yo vin kidnape misye a. Li gen yon ti pitit, ti pitit la ap kriye, ti pitit la pran lafyèv. Ti pitit la pran lafyèv, kounye a pandan ti pitit la ap pran lafyèv la, se kouche dòmi tout jounen. Se sa ti pitit la ap fè, dòmi, yo ba li medikaman, fyèv la doyo sou li, paske li tèlman sonje papa. M t ap desann avè l la, men li pa ka desann. Mezanmi! Menm kanè ti gason an li poko pran nan direksyon li gen kay pou li peye fèm kay li rive li poko ka peyel silvouplè misye malad silvouplè ban nou chans nan nou silvouplè m poko janm ka pale ansanm avèl m te pèdi 3 apèl li m pèdi 3 apèl li telfòn mwen te dichaj mesaj yo m jwenn m pachanm relem ankò m pa konn sil la. Al sil pa la. Tanpri silvouplè fèm pave a non silvouplè tanpri tanpri lage mesye a pou mwen non silvouplè paske mesye a malad li pa konn sa poul fè ankò ti pitit la malad li pa konn sa poul fè ankò tanpri silvouplè fèm gras la non fèm gras la menm vwal m pa tande Depi madi m pa tande vwa misye. Ok donk pitit ou an se koman li rele? Frè l koman li rele? Frè m Jerome Evariste. Jerome Evariste chofè a. Ah chofè a ok dako. Fanmi yo lage kòd nan vant manman Franswa, menm kanpe li pa ka kanpe, se youn nan rezon ki fè li pa ka vin nan maten an. Paske lè w ap gade yon moun ki abite nan komin Site Solèy, si sa te bon pou li, e pa la li t ap abite. Kounye a pou y ap mande l 500 mil dola ameriken. Menm lan rèv m pa kwè l janm fè yon rèv konsa paske ou fè rèv an fonksyon de sa w panse w ka gen. Ya, m dakò. Bon m ajoute, bon m ajoute, mwen ta renmen mesye yo, kòm mwen di, kòm, kòm, kòm m te di talè a, kòm se moun, se pa, se moun menm jan avè nou m ye, m kwè yo tande nou, paske m wè yo pa antre nan lojik pale avèk, pale, se moun yo yo bay pale. Lè w mande omwen pou ta pale avè yo, yo pa antre, yo jis, yo jis voye apèl la ale. M espere ke pandan nou pase la, y ap tande, y ap konprann sa pou n fè a. Dakò. Dènye m ka di, kòm m konnen Radyo Karayib rive nan tout peyi a, m konnen mesye ap tande Radyo Karayib, mesye yo toujou branche ak Radyo Karayib, y ap tande. Ti mesye yo, se, m pa ka di yo mèsi, se peyi m pou m di mèsi, se Leta peyi m ki koz nou santi nan sitiyasyon sa a. M te ka papa yo. E m pa konn laj yo e kòmsi m te ka papa yo. Men, silvouplè fè m gras la. Ede yo mesye pou mwen silvouplè. Tanpri. Un peu plus tard ou demain nap vini ankò Ariel banm di w bagay ou blese m m pa kwè map kanpe gade w konsa menm lè yon moun diskrè men ekoute lè w fè l yon bagay fòk li fè w santi ke sa w fè a pa bon ou wè map deklannche yon semèn Nan kò Ariel ansanm avèk Lutz Quitel, 2 nèg sa yo ki reponn jounalis la mal yè pou di ke bandi pa pran pakè Pòtoprens. Gade wè, m dekrete la pèmanans. Antouka mèsi la fanmi kòm toujou un maximum de kòmantè, un maximum de partaj. Mande ak fanmi zanmi pwòch ou pou kapab abone ak chanèl sila epi pa bliye ba nou ti pouz ble an pou nou dir ke vous appreciez le travail. Pi aprè, qu'est-ce qu'on dit? A la prochèn!